Medam e mesye se avèk anpil tristès, anpil dezolasyon kè nou ap dechire pou nou pote video sa pou ou. E jodi a la nou konnen e dosye ensekirite a li pa yon sekrè pou pèsòn donk se bandi kap fè e defè. Se bandi kap teyorize, se bandi kap frape. Enben nan video sa, nou pral fè ou tande divès kri enben popilasyon nan sous matla nan lafito e kote bandi nèg bogi yo nan titan 1 nèg kanaran yo Jeff enben kote nèg sa yo debake anba sa anpil anpil anpil dega fèt gen yon manman ak 5 pitit medam e mesye ki mouri nwaye nan lanmè paske yap kouri pou bal Yal monte sou yon ti kanòt ou pa konnen ki kote yo prale enben se lanmò yo al pran sou ti kanòt sa paske l chavire nou pral fè w tande kòman enben divès moun ak dlo nan zye yon lepè k ap pale enben madanm li ak tout pitit li boule griye anndan yon kay medam e mesye kidonk bandi ap frape alòske lapolis la. Ki pou ban nou sekirite medam e mesye nou pa konnen ki kote yo ye ki kote yo pa ye bandi menm ap pran teritwa bandi menm ap koupe rache bandi ap fè e defè e la polis paka pote popilasyon an sekou bagay yo grav medam e mesye se ak dlo nan zye pou tande koman de moun kap di w jan bandi ap koupe tèt moun bandi ap boule moun tou vivan bandi ap simen bal sou moun aloske Yap rele konkou sekou lapolis yo paka wè lapolis medam di mesye ebyen nou pral fò tande kri yo nou pral fò tande tou chèf gang babekyou ki jodia anbè kap fè fèt kap selebre paske e repiblik dominikèn ebyen sanksyone divès sitwayen sitwayèn ayisyen oubyen ta di divès ansyèn otorite nan peyi a ki enplike nan dosye finansye gang ebyen babekyou antanke yon gang gwo vòlò chat mawon Anben ki li menm ki kontan paske yap pran sanksyon son peyi difisil vrèman pou babekyou li menm kap dil kontan paske onu lap felisite onu ki pran sanksyon kont vòlè sa yo kisa babekyou ye son vòlò son kidnapè son asasen son gang sal anben kap fè fèt Paske yo sanksyone enben de twa gang sal parèy li, antouka nou pral envite w gen detay nan videyo sa mèdam ti mesye, pa bliye abòne ak paj ak kanal la, kite yon kòmantè ak yon like e lè konsa wa ankouraje nou paske peyi a difisil e bagay yo grav e n pa konnen kilè sa ap sispann paske Otan ke lapolis fèmen zye se otan ke bandi yo menm ap pran tèritwa e se plis moun kap mouri chak jou Bondye mete. An nou tande koze. Etazini, map felisite Loni, map felisite Kanada ki pran sanksyon kont vòlè sa yo. Jodi a e pou yo ret nan peyi a la. Mwen felisite Etazini, mwen felisite Loni, mwen felisite Kanada ki pran sanksyon kont vòlè sa yo. Jodi a yo pou yo ret nan peyi a la. Lè yo malad, yo pa ka pran elikoptè pou mete yo Sendomeng pou yo pran avyon pou yo ale Miami jan m sot di an. Kounye a yo pral wè yo nan nesesite pou yo konstwi bon jan lopital. Jodi a. Machin 120 mil dola ameriken, 200 mil dola ameriken yo genyen an, yo pral wè pou yo konstwi bon wout, bèl highway, epi pou yo ka kouri yo. M panse sanksyon yo, se se te la a yo ba w pou nou. E sa k fè m felisite Etazini, Kanada pou sanksyon yo. Men men menm, sanksyon yo pa fè m ni cho ni frèt. M pa pran anyen Repiblik Dominikèn, m pa posede anyen Kanada, m pa posede anyen an Frans. Tout sa m posede, m posede l nan peyi m. Li ki mele m. Sanksyon pou mal ki bon. M pot peyi sa a nan kè m. M fèt an Ayiti e m ap mouri an Ayiti. Pa gen moun k ap fè m kite peyi sa a. M gen yon diskou ki deranje. Diskou m nan deranje lè w ap mande dlo potab, lè w ap mande lekòl pwofesyonèl, lè w ap mande pi bon kondisyon lavi pou pèp ou. Kay nou, anpil tire, anpil moun mouri, y ap rache tèt moun, mete dife kay moun. Pote nou sekou nou mezanmi. E jounalis yo pote nou sekou, voye ranfò pou Sousmat la, Sousmat la an danje, Sousmat la an danje. Voye ranfò pou Sousmat la. Se paske se anndan kay nou ye, nou pa ka soti. Bandi yo anvayi nou. Bandi yo anvayi nou. Voye, voye, voye, voye, voye bakòp pou nou. Paske nou anndan kay nou pa ka soti. Se dife moun yo ap met nan kay yo rache tèt moun. Bandi yo. Bandi Kanaran mele avèk Ti Tanyen, avèk Minotri. Yo soti pou yo boule sous matla. Men anpil moun gentan mouri. Yo gentan rache tèt anpil moun. Y ap tante pran lanmè pou yo. e men rezilta a. Wi nou te la paske nou te 3 bato nou te gen youn avan premyè ki te gentan devan nou te dezyèm e twazyèm nan li te dèyè nou malerezman genyen moun ki viktim ladann ti bebe e fanm ti gason plizyè mouri ladann. Ki kote bato sa yo te chaje? Bato yo te chaje simonèt tou pre pò lafito paske se sèl solisyon nou. Ok dez e twazyèm bato sa ki te gen moun ladanl konbyen moun li te gen ladanl e konbyen ladan yo ki arive mouri. Bon bato sa li te gen omwen. Pi fò fanmi an. Anviwon. Anviwon anviwon 15 moun. Anviwon 15 moun. Anviwon 15 moun epi nou gen 8 moun ki mouri. E bato a eske nou pa pèdi direksyon li eske se kafou nou ta pòte oubyen leogane nou ta prale. Nan kafou leogane ta prale. Nou ta prale nou menm nou ta pral kafou bato nou ap pral kafou men bato moun yo koule a nou ta prale leogane. Alò konbyen moun nou konstate konbyen moun nou konstate ki malerezman pèdi lavi yo e answit eske ladan yo te gen ti bebe tankou rimè yo ta vle fè kwè? Wi, genyen 8 moun, gen 3 ti bebe ki omwen ki ka nan 2 a 3 mwa epi genyen timoun 3 zan jiska 7, 8 an. E ki ki ne? Kòman? Alò ki neye? Wi, ki koule nan lanm yo. Nou jwenn kò yo, nou gen plis kò yo. Kòman? Èske nou jwenn kò yo? Nou pa jwenn kò yo, nou jwenn, nou pa jwenn kò yo paske yo di manman ki koule avèk ti bebe blanch lan pou jous kounye a li nan lanmè li yo pa pou ka fè anyen pou li. E jodi a nou konnen anfèt nou pa t prepare pou deplasman sa ki fèt de manyè inatandi. Kòman nou pase èd tan yo la? Èske nou manje? Èske nou te gen sòs de pasta sa ki pi ijan pou nou yo? Bon! Nou menm lè nou te sou kannòt la nou tap vini epi moun e sitou isi a la te pran ka nou ou konprann yo te gentan vin pran nou depi sou bato yo fè tout sa yo te ka fè pou nou epi nou pa gen lòt sekou si e pat yo men nou pa konn sa nou tap fè bon nap mande otorite yo pou yo fon bagay pou zòn sous matla patikilyèman paske nou pa konn kilè nap antre lakay nou si se pou 1 an si se pou 2 zan. Èske n arive anfèt deplase avèk dè pyès ke nou konnen nou te kapab bezwen etsetera? Di nou ak kisa nou te sèvi pou. Non, nou pa, nou pa, nou pa pran anyen, sèlman nan li kwè timoun yo, apre sa nou pa gen anyen, nou pa gen kòb, nou pa gen anyen nan men nou, sèlman nou te bezwen sove lavi n. Bonèt, kote ke nou te anvayi, bò zòn 9 a 10 zè. Epi solisyon nou se te, se te pran lanmè pou nou paske pa t gen okenn mwayen. Pou nou te fè. Nou pa t ka fè ni anwo ni anba. Solisyon nou se te pran lanmè epi sove lavi timoun yo. Di nou non, esplike nou kòman trajè a te ye pou nou. Bon, trajè a te di paske nou plizyè nan yon kannòt epi nou gen timoun, nou gen ti bebe, epitou nou gen granmoun ki malad ki pa ka menm kenbe kò yo epi. Van li te tèlman fò, bon nou pat konn kisa pou nou fè ankò. Sa ki eksplike prezans mwen jis yo soti nan pò Lafit Osibonèt epi y ap travèse Leyogàn, men yo te pran direksyon Kafou pou yo te kapab pi fasil pou yo. Epi van an vin pete sou yo epi kannòt la li fè nofraj. Èske ou te gen moun ou k la? Moun pa mwen? Wi. Se frè m, neve m, sè m, frè m, tout moun mwen nèt, sè mwen. Tout moun pi moun wè nèt te nan kanòt la. Alò èske ou fini pa jwenn tout ou bege nan ladan yo malerezman ou pèdi ladan yo? Mwen pèdi 8. Ou pèdi 8 moun? 8 moun e 7 ti bebe. An avanse non. Mwen pèdi 8 moun, mwen pèdi yon granmoun, yon jèn demwazèl, Mwen pèdi yon timoun ki ka gen 12 an, mwen pèdi sa t gen 8 an, m pèdi sa t gen 7 an, m pèdi sa t gen 3 zan, m pèdi sa t gen yon mwa tou. Donk èske ou panse li fasil pou nou rekipere kadav la, kadav yo e èske gen de moun ki di nou y ap fasilite nou jwenn yo sou lanmè? Bon, mwen soti Leyogàn, se sa mwen te vini pou m verifye la, pou m okipe, si ke m te jwenn ladan yo, epi pou m te rele jidepè pou ke m wè si m te ka rekipere kèk grenn ladan yo, sa ke m jwenn yo. Bon, malerezman, mwen vin la, tout mande m mande, yo di m yo pa ko rekipere anyen pou m. Nan yo tout la la, konbyen w arive sove? Nan tout moun sa yo ke w te gen ki te nan bato a, konbyen w arive sove? Yon sèl granmoun ki mouri a yon jèn demwazèl. Kouman n te ka sove fanmi yo paske fanmi n te ka sove pa t gen edikasyon. Ban m di w, depi lè jou nèg yo pran zòn nan, tout moun ap voye lòtbò, voye lòtbò, tout moun ap fè tèt cho. Nèg yo kòmanse ap touye moun depi anwo sou Smart la. E nou menm nou te pi ba l simonèt paske fò n sòti sou lari pou n jwenn lari a. Lè moun anwo ap vin jwenn nou, nou oblije fè wout pa bò lanmè. Solisyon an se jwenn lanmè pou n vin Kafou oubyen al Leyogàn. Èske w te gen chans viv bato sa ki pèdi tout moun yo? Non, nou pa t gen tan viv li paske yo te dèyè nou, nou te devan. Men nou te la a lè li t ap chaje a? Nou te la lè li t ap chaje a. Ou pa konn konbyen moun ki te ladan l? M pa konn konbyen moun ki te ladan l men an tèt cho m te gentan konnen gen anpil moun k ap moute ladan l paske gen 8 moun ki mouri, 2 granmoun, rès yo ti bebe avèk yon dènye ti bebe ki te ret nan dlo a e kèk kwochè ki jwenn li sou dlo a. Alò, raple nou kèk non moun ke w te konnen ki te nan bato sa a. Kèk non moun se Wozlò, Lòlò, Brisli, madan Brisli ki pèdi 3 timoun, Manèch, Mase ki pèdi yon ti pitit li avèk Senbè ki pèdi yon ti sè l avèk Tara ki te nan bato a ki mouri. Yè m t ap di nou, m t ap esplike nou, m t ap montre n ann imaj sa n ap gade sou ekran an reyalite moun nan sous matla. Bagay yo konplike. Gen yon kantite moun ki mouri Gen yon kantite moun ki mouri nan sous matla yè e nou pa ka bay chif paske jiska prezan zòn nan poko aksesib. Gen moun ki kache anba kabann yo pa ka sòti, ki pè sòti, ki pa gen dlo ki pa gen manje. E n ap mande swadizan otorite yo, tanpri souple, panse ak moun nan sous matla. Paske sitiyasyon an konplike pandan n ap pale la. Nèg yo debake, m ap gade Borghi menm ki fè videyo k ap mache. Kap taye banda kap taye zèl li jeneral bogi e se sam tap di ti jèn nan wi epi misye kounye al kontredi sam te di poul ka bay gang nan chèf gang nan plis valè ke mwen kounye a li met chaj la sou dol alòske m pat di li menm non m di atansyon bon m wè sim ta wè nèg towo sa sou ekran pou nou m di misye kòman lòt nan ti zanmi bay rapè a. ki te di l pral jwe pou jeneral Bogi men misye la sou ekran la sosyete chèf gang sa a mwen di peyi a m pa gen pwoblèm a ti jèn yo non se ayiti y ap viv ok se sa yo pran kòm pretèks le fè ke yo atè a ok chèf gang rele yo fò yo al jwe men le fè ke nan yo ta fon videyo yon pwomosyon pou chèf gang nan. Mwen di peyi a men kiyès ki jeneral Bogi, men misye sou ekran la. Asasen, kriminèl, kidnapè de o ran. Jeneral Bogi. Ebe eh nèg sa yo debake e m pral montre n pou pou vwa nèg sa yo anba a nan kanaran, nan ti tanyen, sou smatla. Nèg yo debake yo pete bal. Polisye blese par bal. Nèg yo atake prizon, fanm nan nan kabare. Bagay yo trist. Bagay yo trist wi. M pral fè n tande ki sa k rive sou lanmè a. Pandan moun ap tante kite kabarè, yo ap kite sous matla pou yo al pran refuj yo Leyogàn, pou yo travèse sou Lagonav. Gon ti kannòt ki koule. gen o mwen 8 moun jiska prezan ki anba dlo, m pa kwè ke yo moun sa yo jwenn yo. M ap pale avèk plizyè zanmi ki di m ke nan yon kay, ta genyen 5 ti moun ki mouri nan yon kay ak manman yo. Plizyè moun rapòte sa nan kabarè. M pale a plizyè moun Kabarè ki di m ke te te yo poko ka konte kadav yè ke nèg yo fè, masak ke yo fè nan Sous Matla. Alòs ke se pa yon sipriz. Byen avan nèg yo atake, yo anonse sa. Yo anonse sa, yo anonse yo pral frape. E de fèt yo frape. Se pa kòm se yon bagay yon annik parèt, yon bagay yo siprann moun yo non, yo anonse yo pral frape. La sosyete, pou konbyen tan nou la? Mwen konstate jodi an, jan nou di l a plizyè repriz isi a nan emisyon sa. Si pèp ayisyen pa kale je l. Pou wete ariel sou pouvwa le ou la fason se yo kap wèl. Si la polis nasyonal dayiti, le fos zame dayiti, le pèp ayisyen, la popilasyon ayisyen. Si tout sitwayen nan peyi a pa fon feso pou yo aranje yo, pou yo chavire ariel sou pouvwa sat la. Pou de sitwayen onèt kredib la menm si pa a san pou san, men plis ou mwen akseptab la, pou pran rèn peyi sa a, pou mennen l o bon pò, se nou k ap wè l. Se nou k ap wè l, paske sa m ap gade la a, se pa kestyon lapolis, se pa kestyon lame, se Ariel ki pwoblèm nan. Ou e la m di l, nèk t ap di w, se Jovenel ki pwoblèm nan, ou e la se Ariel. Ou konn pou ki sa m di sa, m pral eksplike pou ki sa. Kisa, bon ann pran egzanp la nan laboul. M pral vin sou ti makak talè wi, rete branche. La nan laboul, kisa k gen la laboul, lapolis pa ka elimine gang sa a laboul. Toto gen gang pa l, ti makak ak ekip pa l yo ap frape anlè a nan laboul. Kisa lapolis genyen l pa elimine l? Bon ann kite sa toujou. Eske n panse an reyalite se mwayen lapolis pa genyen pou l elimine gang ki tòsèl la, gang Vitelòm nan? Eske daprè nou lasosyete se mwayen lapolis pa genyen pou l trake kriminèl sa yo? E pa vre! E pa vre! Si w wè, si w wè yon nèg di w sa, di l, di l tete li l se manti. On dizèn swat ka debake lotbo al met tout nèg an dewout. Ou konn sa k pase? Paske desizyon an pa depann de lapolis. Desizyon pou trake bandi yo se desizyon politik li ye. Paske majorite kote gen gang yo, se politik ki ba yo. Nèg la pral nan eleksyon, gon nèg la, jeneral Bogi, son ti solda l te ye. E pi l rele l, li di w, monchè pa enkyete w la, wè la, ou wè w gon 9 milimèt, m pral ban w Galil. Paske ou t mèt zòn nan la, donk jere blòk ou. Jere blòk ou. Jere blòk ou. E pi grenn Galil sa l bay la. Epi l kòmanse fè pitit. Avèk Galil sa l vin tou towo gwonde nan blòk lan. Kounye a l ap tiye polisye pou l pran lòt zam. L ap tiye ajan sekirite pou l pran lòt zam. L ap atake lòt gwoup pou l ka gen lòt zam. Kounye a l ranfòse baz li. M ap gade kantite zam e ekip Killibòy genyen nan Gran Ravin k ap frape. Se yon grenn zam wi yo te genyen odepa. Epi kounya zam nan ap kontinye ap fè pitit. Yo ap tiye lòt sòlda nan lòt ekip. Epi yo ap ranfòse. Yo ap tiye polisye, yo ap ranfòse. Yo anvayi komisarya, yo ranfòse. Jiskaske yo vin gon kantite materyèl. Se pa paske lapolis pa kapab. Se paske pa gen volonte politik pou trake sa gen la. Klè sou sa, hein. Pa gen volonte politik pou trake sa gen la. e toutotan pa gen volonte politik, lapolis ap toujou parèt an feblès fas ak pwisans nèg ak zam yo. M pral moutre yon bagay rapid. Gade avè m sou ekran la sosyete. Lapolis debake yè sou Kanaran, sou blòk Lafito, Paske nèg yo pran zòn nan pou yo atè a. Vin gade avèm sou ekran m pral montre w yon bagay. M pral montre w a ki nivo nèg sa yo parèt pwisan e yo ap kòmande. E sa fèm panse ke la polis pa ka mennen operasyon sa yo san dwòn. E fòk yo gen resous imèn e materyèl. Pandan lapolis debake, CBQ, lòt inite, etc. Ap pote ranfò paske sitiyasyon an konplike nan Sousmat la, nan zòn Lafito. Nèg yo bloke wout lan. M pral montre w sa k pase la. Bon m lage bagay sa pou n ka wè sa k pase. Gade byen. La se nan kafou pou w antre zòn Lafito. Nèg yo pran 2 kamyon yo bloke lari a. Lapolis debake ak materyèl sa a, e si materyèl sa a pa anfòm, nèg yo mete l KO. Lapolis al tante debloke. Gade pou wè! Gade pou wè sa nèg yo ap fè lasosyete pandan lapolis ap tante debloke lari an. Nèg yo anvayi materyèl la ak koktèl molotòv. Dife kap vini sou materyèl la. Nèg yo ap voye e si w gade nan kay sa wap gade la a, wap wè ti kokorat sal yo kap kouri dèyè kay lan aprè yo fin voye dife. Ou pral gade yo kap kouri. Eske se pa moman ideyal? M pa ka konprann. Pon materyèl la a mezanmi, kote cha a k pozisyone? Paske si nèg yo gen drone, yo ta sipoze wè ti nèg sa yo la a, nan kay sa, nan lakou sa, epi vide bagay sou yo. Pa ka gen inosan nan espas sa, mon jè. Se, kòm si, si materyèl la la, l'ap pouse kamyon yo pou debloke, pou ki sa cha a, li pa pozisyonel, pou l'jere yo men yo la, gade yo pou wè men kouri yo la pou wè men yo. Gade yo pou wè kap kouri nan lakou sa la nan espas lan. La sosyete ekote. Gon reyalite ke n bezwen konprenn. Gen de bagay m pral moutre w nan video sa. Ayiti son peyi aktyèlman la ki vreman nap konstate yon echèk ekonomik sitou nan peyi a. Pa gen lajan. Paske klas mwayèn nan yo depatchal tande wi klas mwayèn nan yo depatchal nèt anpil ti jèn kap fè ti efò te konn fè ti kòb yo nan peyi a yo kounya yo tout oblije kite genyen kal evolye an repiblik dominikèn genyen menm ki lage kò yo brezil gen anpil la djensòs yo nan Biden. Kidonk, yo ap kontinye pati kite peyi a. Ann, gade 2 kamyon sa yo wè sa k pase. Le fè ke ou, premye bagay nèg yo fè, lè yo pran yon kamyon yo kwaze l, yo pati ak kle a. Si chofè a yo pa fè l anyen, yo di chofè a desann, epi yo etenn motè a, yo pran kle a yo pati ak li. Pafwa yo konn pran kamyon an, epi yo plat kawoutyou l. Ou konn konbyen yon grenn kawoutchou vann? Se byen chè yon grenn kawoutchou kamyon vann wi. Pa menm kamyon non, nenpòt yon senp grenn kawoutchou vwati yo, se byen chè l vann wi. Ekoute, lè materyèl la al debloke lari a, sa l fè? Piske l pa gen kle nan men l e l pa ka desann non plis, li pa ka jwenn chofè e fòk li debloke wout la. Gade pou wè reyaksyon l. Li foure pèl lan, li pouse kamyon an. Lè kamyon an tonbe sa wè k pase? Kamyon sa, li tonbe, petèt li gen machandiz ladan l, m pa konnen, gade pou wè, ou wè l pouse l, epi kamyon an pral tonbe. Biw! Lè l tonbe, w ap remake bwat la li ouvè. Ou wè? Biw! Sa vle di bò sa tou depatcha nèt. Konbyen kòb yon kamyon vann? Haiti Lit 804 konbyen wi sa di sa vle di premye bagay pou gade wi lè materyèl la pouse kamyon an kamyon sa li tonbe e le fè ke l tonbe sa di kamyon an kraze nan bò sa kraze sa di retwovizè vit etsetera tout bagay bò kamyon an kraze e la l ap andomaje kamyon an konbyen kò èske Haiti pwodui kamyon. Ou ka imajine, dezyèm kamyon an, li pa tonbe plat, men li kraze tou menm jan, paske se nòmal, paske yo ap debloke wout lan, se apèl la yo pouse l, gade pou wè, li pouse l, li mete l sou kote, e l kore nan lòt lan, w ap remake ke lè l fè kout pèl lan lè, tèt anlè a ouvri. E nèg yo kontinye ap voye dife sou materyèl la. Apre sa yo kouri. Ah yo tris an La sosyete pou konbyen tan nou la hein Mwen menm m toujou ap reflechi m ap di tèt mwen Pou konbyen tan nou la Kisa n ka fè pou n sòti la Mwen di l jodi a Ariel Henry misye reprezante yon danje pou peyi a. Paske li pa nòmal pou Ariel Henry la kòm prezidan premye minis. Pou gen tout kalite deblozay sa nan peyi a. Ensekirite pasi pala. Ariel Henry kote l rete a se vwazen gang yo li anlè a. Vwazen vitelòm. Baz vitelòm. Vitelòm dou se pouvwa l. Kisa wè t fè? Kòmsi menm kota Ariel rete misye pa ka aranjel poul la tou nan do akademi? M pa di w vitelòm ap fete la avan yè nan do akademi? Gwo djaz vitelòm wi! Gwo mizik wololoyy! Menm polisye ap danse. Menm polisye ap danse mizik vitelom lakay li kap fete anivèsèl. Son peyi difisil. Ou wè peyi sa bon m di w yon ti bagay. Mwen menm m gen gen moun ki pa konprann Ayiti a. Ayiti a plis ke difisil. E Pierre Richard mi di Ayiti plis ke difisil e konplike. Polis lan. Pou nèg ak zam ap fè tout deblozay sa a la sosyete. E pi. pou anyen pa fèt. Mesye, gen kèk polisye m pale avè, nè yo preske kriye wi. Gen kèk polisye m pale avè, nè yo preske kriye wi. Gade yon koze mesye. Gen kèk polisye m pale avè, yo preske kriye. Yon jou na konpren. gen yon jou na konprann. Sa vle di ke la sosyete, ki sa nap fè? Nap kontinye kanpe gade, nap konstate dega. Chak jou k'pase bagay yo vin pi konplike. E pi tout moun fè silans, yo rete la, yo ap swiv, ou konprann, petèt, Bondye bon, sa va chanje. Nou pa ka fè sa la sosyete. Dayè n pa ka, jodi a pa gen, pa gen ankenn kesyon espwa ke n ka pale pou Ayiti. Se aranje nou, pran responsabilite n. Paske sa k ap pase Ayiti la, li revòltan. Pa gen ankenn Ayisyen, kèlkeswa kote y ap evolye, pou yo santi yo konfòtab nan sa k ap pase Ayiti a. E sak fèm pa konprann. Lè m wè yon nèg Etazini, Kanada, an Frans, epi lap ankouraje bandi an Ayiti. An verite pou mwen Izo pa anyen. Se nèg sa ki pi gwo kriminèl. Paske premye bagay nèg la genyen, li menm li nan yon peyi kote moun ap viv. A di li nan yon peyi lap bwè bon dlo glase, san pwoblèm. Li nan yon peyi li ka jwenn swen sante. Li nan yon peyi l ka woule machin, li nan yon peyi l ka jwenn kredi san twòp pwoblèm. Alòske li chita sou lorye li epi l ap voye bal, l ap voye zam an Ayiti, l ap pwomote chèf gang an Ayiti. Alòske manman l an Ayiti wi. Vagabon an, manman l an Ayiti wi. Li gen frè l, sè l nan peyi a wi. Epi li menm li chita Kanada, li chita Etazini, li chita an Frans, l ap pwomote bandi. Tande byen, Lenstèk Ayiti. Kidonk, pi gwo kriminèl la e pa Izo li ye non. E pa Ti Lapli li ye. E pa Bougwa, e pa Lanmò San Jou non. Se vagabon sa ki Etazini li menm k ap byen pase. Se li ki Kanada, k ap byen mennen, ki an Frans, k ap byen pase. Epi l chita, l ap ankouraje sa an Ayiti.